Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon le klash le fas a fas a distans antre Rony Celestin e Willow Joseph 2 pèsonalite sa yo. yo on ti jan sanble nan parkour yo nan palman ayisyen an. Tande byen, Rony Celestin se senatè santr, senatè an fonksyon. Willo Joseph se te ansyen senatè menm departeman sila a, ki se santr. Men ekoute, vin gon sa n ta kapab rele on veritable polemik ki deklanche nan mitan 2 mesye sa yo e nan kad polemik sa a m ta kapab di tou lè kou, son pèmi e se la l pwoblèm e kant ou sou yon ring wap batay ak yon nèg tou lè kou son pèmi ebyen wap rive nan yon moman youn ap mete lòt kawo kanmèm men ekoute nan polemik de denonsyasyon sila. Nou ta kapab di se bon pou la repiblik. M te di nèg yo yon ti jan sanble nan pakou yo pou kisa? Paske Wilo Jozèf se te ansyen depite nan Mayisad ki al nan eleksyon senatoryal ki vin senatè. Rony Celestin se te ansyen depite sikonskripsyon paske nan epòk sa a potko gen lwa alò pwopozisyon de lwa ki te vote pou te kapab fè chak grenn komin vini yon sikonskripsyon. A sèt epòk, Sèk Alasous e Tomasik te fizyone. Rony Célestin t ap jere, m ta kapab di, de komin oubyen t ap administre de komin. Nou konn poukisa n di jere e administre an menm tan? Paske, lè yon nèg depite, yo prèske mete w kòm majistra, yo konsidere w kòm majistra. E se pa sa wòl ou nan peyi Dayiti. Men, si w pa antre nan lojik sa a, ou ka pa depite ankò oubyen, m pa konnen, senatè. Donk ou wè nèg yo sanble! Ansyen depite ki vin senatè pou Rony Celestin e menm kat figi pou Willo Joseph. Kounya la m pa konn sa k pase nèg yo vin rive nan yon moman petèt ke youn ka epwouve de sa n ta kapab rele yon sòt de jalouzi maladiv. Kounya vin gon polemik a distans kote ke youn ap di ti pawòl piman bouk sou lòt. Men, ekoute nèg yo rive nan yon kote la! Kòmsi pa gen moun ki pou separe yo, pa gen moun ki pou di yo la epi nèg yo ap vale tèren. Ou konn tande vale tèren nèg yo ap vale tèren. Rony Celestin minimize la capacité de Wilho Joseph en termes d'intellectuel, en termes de moun ki te al lekòl. Rony Celestin minimize la capacité de Wilho Joseph en termes de, m ta kapab di, capacité économique pour dire que, ben écoutez, Si li menm li pa sa a jodi a, demen l ka fè lòt bagay. Sa na pa plu a Wilo Jozèf. E Wilo Jozèf ve touche la ou sa fè mal. Fò m di nou byen ke nèg yo tèlman di lòbèy, se tris pou la Repiblik. De ansyen kòlèg, de nèg ki soti nan menm departeman. Map tann ou wi. M panse moun pou pè ou konnen yo te pou konnen pi byen ke mwen. Se paske pa gen peyi ki fè w betiz a moun. Si te gen peyi ou te ka betiz a moun? Apre peyi Dayiti pou ta vin senatè pou ap taye banda sou moun nan ki peyi ankò? Gen lè w panse lè m pa vle pale avè w la m pa ka pale avè w. Si w vle m pa pale avè w sou radyo m pa pale avè w sou radyo. Se sèl peyi sa w ka fè sa w vle ladann wi. Bon m deja konnen sekirite m depann de ou. Paske se yon egri ou ye, ou pa vle jèn gason pwogrese. Se pou w sipès la tout tan. Mezi pale ou pale mal a Jovenel, tout sa w fè kont mwen a Jovenel, ou pa vle m okipe w? Ou pa vle m kite Pòtoprens pou Jovenel vin chita Ench? Konnen w ap pale de Jovenel toujou? Bon se lè w fè fòtin ou, se lè w fè tout kontrebann ou, kiyès ki pa konnen w? Pale lot mwen monchè nèg plato santral mwen ye. Ki diferans gen ench e mayisad? Kote m soti? Se ench m leve ti kat kat wi. Gen lè w bliye istwa w Wiloo. A monchè, ou ta saj. Gen kote w soti pou rive la ou ta sipoze pi saj ke tout moun wi. M pa konn kraze brize mwen menm. Lekòl yo te mete m. Manman m fè tout sakrifis a papa m pou mete m an nan lòt sosyete. Gras a Dye mèsi. Yo ka di tout bagay de nou, tout sa moun vle di. Men nou menm nou gen yon lòt edikasyon. Zanmi. Yo pa montre nou nen penitansye. Yo pa montre nou nen kraze brize. Yo pa montre nou nen rayi moun. Yo fè nou konprann se nan travay pou nou reyisi nan vi nou, pou nou fè bonè nou. Sa se bagay ki gade w papa w manman w jan yo te edike w. Pa pran m pase m ap fè politik avè w, mete m chita menm kote avè w. M pa menm kote avè w e m p ap janm menm kote avè w. Ou fè vou nan palman ou janm wè m chita sou yon tab manje avè w? Paske nou pa menm moun. Ou rele Papouch tout lajounen ap voye mesaj ba li ou pale avè m, ou wè m janm pale avè w? Paske nou pa menm moun. Renold di pou mete n chita. Mwen di Renold non, m pap fè biznis avè w paske nou pa pral menm kote. Nou pa gen menm edikasyon, nou pa gen menm vizyon. M ap rete ou Reni Selestin, w ap rete Wilho Joseph. M ap kite politik m ap moun mwen ye a. M pa konn sa w ap ye ou menm lè w kite politik. Dakè mwen menm mwen pa vin detwi moun nan politik. Si w bezwen m pran radyo pou m esplike peyi a kiyès ou ye, m ap fè l pou ou. Gen lè w panse w gen moun sèlman Gen lè w panse plato a di plato a se bandi sèlman k ladan l. Gen moun nan plato a tou zanmi. Wou gen dwa gen 2 twa grenn bandi w ap plen tèt yo pou yo ba ou zam pou yo fè dezòd. E rès moun yo ka ba ou zam? Ou k te mete yo lekòl? Ou k te fè inivèsite yo? Ou k fè sosyete a? Gen lè w panse yon sosyete ka ka viv de vagabondaj sèlman. W ap bay tèt ou manti monchè. Poukisa w pa met nèg yo devan 2 mesye pou y al kraze? Al kraze avè yo? Ou gen lèt nan men w depi 2019 sou lapen. Ou konn trè byen si gen pwoblèm kote pou ale, nan sous kote w te fè magouy la se la pou ale. Pa atribiye m avè l. Nou pa menm moun. Ok? M pa gen 2 non mwen menm. Pa ban m fo lèt ou kenbe. Lè w fè yo pa bon. Se pou met grenn pou al di popilasyon an ou fon erè son foulèz ou te fè. Bon al goumen pou konn kòman sa pase pa mete sou do moun. Depi lè w depite wap fè wap detwi depite parèy ou. Ou senatè menm jan. Ilèl tan pou kite defo sa. Pou grandi. Se sèl peyi vòlè konprann pou yo met moun deyò serye ladann. Wap wè peyi sa kòman rive. Paske tout vòlè nan peyi sa konprann pou yo fè gwo gòj sou radyo pala moun serye fò. Fè moun serye pa gen dwa ladann. M pral di w yon grenn bagay, menm si w wè tout vagabon ap fè bri nan tèt moun, ap gen yon dènye moun serye kanmenm pou fè yon revolisyon kont nou, pou di peyi a pa ka dote l de longè vagabondaj nou. Paske peyi a gen moun ladan l tou. Ou la w ap pale, m ap pè sa m pral pè la. Ou menm, gade jan m bay pa w la la. Ou ka kidnape m, daprè ou menm? M gen yon bagay m pral pè nan men w. M pa konprann ou. Ou ta nan inivèsite pou fè sa w ap fè la yo? Poukisa w pa fè wout lekòl pito? Ou pa wont, kòm yon senatè de la repiblik, pou desann nan nivo sa a? Wi lè m di yon bagay mwen m kape dèyè l. Konbyen fwa ou konn tande moun plato santral ap di m fè tèl bagay. Menm fanmi nou nap manje epi nou bezwen nou konprann nou ka manje tout moun. Mpa fanmi w, ou pa ka fè m pè. Tout moun konnen nou, pa gen moun ki pa konnen nou. Moun ki pran pòz li pa konnen nou an se paske li pa vle pale de nou. Mwen menm ka pale de nou alèz paske m fout konnen nou tout. Yo respekte m respekte nou. Sou betize m ap esplike lemond kiyès ki fanmi Joseph la, kiyès ki Willy Joseph. Paske m pa fè sa. Lontan m pa fè gès avè w. Mwen tèlman mègde m m oblije fè l avè w. Byen sa w m fè m pa fè w ni nan kokayin ni nan kidnapin. M fè yo nan travay di. Sa fè m 25 an. Map pase mizè m fè yo. M pa konn desann avyon. M pa konn al Kolonbi, m pa konn al Panama. Nan travay di m fè tout. Tout moun konn kote m soti pou m rive la. Ou gen dwa pa konnen paske ou toujou dan lè. Si w te sou latè ou tap konn sa m fè pou m rive la. Pa egri lè w wè yon moun yon bagay nan vi l. Al travay di tou. Eske m gade longè otèl ou sou taba? Eske m fè foto otèl ou met sou Facebook? Eske m fè foto otèl ou voye sou gwoup? M pa gen dwa sa. Ou travay di w fa fò sa, pa gade m. Kèlkeswa sa w fè nan vi w, pa gade m. Sispann gade sa moun ap fè pou grandi. Ou gen lontan mwen kandida w ap chire foto m, m pa okipe w. Mwen leve a minwi wè pala tout moun pa votem moun phtk kòm pa okipe w si n te menm moun m pa tap senatè paske moun yo banm yon valè anplis ou menm ki fèm senatè jodia a pa gen lè w bliye wap rache fotom tou mond wap di wap fèm vale grand pisans la m gen foto kote wap rache fotom a men pa w m pa okipe w pase sa sa w ka fè mwen m pa ta pran sèvis sa m pap desann nan nivo sa lè wap pale. Wi senatè m ye wi. M pral desann nan moun kap touche 30 mil goud 40 mil goud m pral revoke ou. M pral fè ou pa touche pou ou. Se parèy ou m ye. Aprè senatè m ka 20 mil bagay nan vi m wi. Ou sèl senatè ou ka ye sou dat piyanp. Wa ou t soti pou detwi tout moun pou rete a pouvwa. M pa bezwen sa mwen menm. Moun mwen ye a m ap rete li menm. Ou bliye kiyès ou ye ou menm. Pou vòlè tè dè bawo. Pou dwòg dilè dè bawo. Sa sa vle di? Paske w nan yon ti ekip pa fè w pase w kase a tout moun? Paske m respekte w m pap fin avè w pase w pa te pè m pè w? M pa gen dosye ka blan non mwen menm. M poko rive imigrasyon pou l ap mande m kote m prale non. M se yon malere ki kenbe liy mwen. Wap piti pran lekol mete yo medike yo. M pa touye w lanwit non. Pou vole non. Pa betize avem. Tout moun konnen nou. E tout moun konnen kyes nou ye. Jenerasyon paw la mayisad. Moun ki pa pale de ou a e pa vle pale de ou. Pa bay tet ou vale ke w pa gen. Gen de blag ou gen ba wap di se pou di la nèg konn al nan fèt lakay ou fèt lakay ou se veye li pou mwen bay m pap janm al ladann kote ou pase kòm ayiti pa gen plizyè wout m oblije fè menm wout avèw men nou pa pral menm kote menm si w ta wè nou sou menm wout a wout paw pa wout pa m wout pa m pa wout paw ok delenkan m te kite sa tankou delenkan Se djòb ou sa. Fè malpwòpte ba moun pote yo pou ou. Depi nan palman an. W ap trennen djòl ou nan tout ministè. Men lè w rive nan Plato Santral kòmsi w pa janm fè anyen. Zonbo moun ou ye. Pou fin a moun. W al pran 100 mil dola pou vote Fritz William. Kòb nou nan men nou. Premye nèg ki soti bay kabrit ou menm. Paske w san pèsonalite, san dinite, san kolòn vètebwal. E lè l tan pou kanpe sou ren ou. Vwala moun. Mwen m konnen w byen wi. Ou konnen w va galil nan menm ap met moun deyò nan kay ou m pre w. Ou pa m respekte manda m non. Ou pa swiv sa? M wè w konprann se yon towo w ye lè w di woulo aksyonè tout moun pè w. Kiyès ki pou pè w la? Aksyonè ki bò? Ou gen doktora nan aksyonè? Monchè gade. Pa janm pale avèm sou latè paske m pa bezwen janm pale avèw. M te konn disip ou nan penitansye. M te wè ou alèz anpil wi. Paske m senatè ou senatè w ap lonmen non m. Kouman w ap lonmen non m nan? Kote w konnen m? E nan bizman m te sòti m al kandida pou senatè e pou depite. Aprè 2 manda pèp la respekte m yo banm yon manda senatè. Yo pa ta pran m nan prizon mwen menm. Kouman m te ka fè ray yo? Yal vote m pezibleman. Wi ou rann yon sèvis pandan ou de bawo. Pandan ou te dwe kondane ou fout ou anba lanmè, ou pa janm wè moun nan sou latè. Kounye a ou pami moun wap fè freka moun. Epi wap fè moun pè ou. Pè nan kisa? Pè nan kisa? Sa ou ye? Ou gen kle lavi a nan men w? Ou k Bondye? Tout sa m pat vle di yo a sa ou fè m di w tout. Paske ou anmèkde m twòp. Al fout lekòl pou pou fè kòb tou. Se tout moun ki ka jere. Ou menm si ou te gon milya dola nan men ou kounya tap pè dyaspora nan men ou. Ou gen tèt pou jere kòb? Bon ou tap gen tan pou miltimilyonè. Pa betize ou avèm tande Willo. M te pran w pou moun twòp, m respekte w twòp pou w montre m longè vagabondaj ou. Sa m fè la a? Ou menm? Apre si m te pran w, m pa t ap ret nan peyi Dayiti monchè. Ou pa vin pran m aswè a lakay mwen an. Mwen si w vin pran m nan. Kòm m konn de metye nou, ou pa vin leve m. W ap bay lèt 2019 an 2022. Sou yon ansyen premye minis ki gen dezan li pa premye minis. Ou gen ekip mafya parèy ou nan finans k ap fè koken pou ou. Jou Leta mete sistèm nan bouwòn anfas ou, ou konprann pou ou akize tout inosan anfas ou. M pa la a Wilou. M pap janm la a. Mwen menm mwen di sa klè. Ou moun ou betize avè m w ap jwenn mwen. Kenpòt moun nan, ikonpri ou menm. Men m pa di moun pa revoke l. Kòm ou di s on boul de zò ou ye, m ap tann ou pou vin pase sou mwen. Paske gen lè ou konnen m pè ou. Ou tèlman egri, w ap voye moun boule sa moun genyen. Lè w fè reyinyon, m gen moun nan yo tou wi. Tout pwen yo t ap pou ou. Ou pa vin di sa w di, sa w vle fè. Ah bon ou pral boule yo, ou pa gen grenn vre? Hello mòso ling lan m vle reponn ou wi e lè w bliye se pou ou inivèsite te fèmen wè w gon jèn gason k al nan kal lekòl ou met frè w nan FAES pou vòlè lajan leta pou al fè fo pwojè ou fout vòlè tout kòb yo tout moun ap gade w nan je. M gen tout lis pwojè yo wi lo. M pa, sa pa enterese m. Men m gen tout kopi chèk yo e m ka fin avò si m vle. Tout kòb ou fè nan Vayès, m gen tout kopi yo wi. Anben m pa konprann. Ou sèl ki gen nan Leta? M pa janm okipe w. Paske ou ne vòlè menm. Ou pa ka pa vòlè kòb pèp la. Se fwè m te met nan Vayès pou vòlè kòb Leta ban mwen? Pou m fè pwojè pase pa Vayès? Pwojè bidon yo Se yon meleman de tè fè kare tchou nou kay nou fèk tonbe sou nou a foulay ak pa pou nou. Gade volim folèt ou fè nan palman an nèg ou nome m aranje m fè ou touche kòmsi nan palman an m ba tout detachman M pa konn ni kote ou soti, m pa konn kiyès ou ye. Depi yo di m se Plato Santral, m pa byen konn se Guy Luc te mete yo, kiyès ki mete yo. Sa pa enterese m. Tout kad ou, tout ajan, tout nèg ou wè ki nan polis palmantè yo te mete yo, te vire dou bounda ou ale, ou pa peye yo a. M fè peye tout. E m fè mete tout an detachman sou Plato a. Pase moun Plato wi. Wap mache fè folèt tribò pa bò. Depi w te depite w konsa. Fè move tranzaksyon ba moun pote pou ou. Epi konnen wap banm pote pou ou. Wap jwenn avèm mon ami. Ba sou skop sou tout radyo m fout fin avè w m fè w kite vagabon. Pou konnen vagabon pa gen dwa gen chapit nan peyi sa. Se ou k panse vagabon. Apa sa nou panse nap bloke matisan nap fè tout bagay la. Ou panse sa ap ret pou lontan? Paske ou panse kounye a la wap kapab vann kabrit ou di ou gen lè pou moun al nan plato. Ou panse sa ap ret pou tout tan? Ebyen sonje ou piyay monchè. Piyay pap gen moun ladann. E pil timoun paran yo peye kòb pou al etidye lòtbò kap tounen pou vin dirije nou an? Yap fè yo mache SS. Epi chak moun a sa vi, chak moun pran vi yo on jan nan lavi. Lè wap regle bagay avèk moun yo. Pa lonmen nonm ladan l. M pa konn konbyen moun te gen k nome. M pa konn kiyès ki pa t nome, m pa konn kiyès ki te nome. Ki ta dwa m tou pou m al fè demach pou m ap koupe manje nan bouch malere. M konn kote m sòti, m konn kote m pwale. Politik pa m fè, pa p fè pou ni Celestin fè betiz. Passagers mwen menm mwen rele w kòm ou pa reponn ou gen dwa pa reponn si w pa vle reponn m pa ou pa oblije reponn men lè w ap voye w kraze brize voye w byen pou w asire ke yo byen kraze yo byen brize al lakay yo pase mwen menm m pa kwè gon moun plato santral ki ka endekse m menm nan okenn bagay ki pa bon. M respekte tèt mwen, m gon manda nan men m lè l fini pou m retounen lakay mwen vin koule kafe bay pitit mwen ak fanmi m. Men m pa kwè jodi a ou ka rive nan nivo sa a w ap di de moun ki gen pwoblèm touche, mwen ladan m pa minis finans, m pa minis planifikasyon, sa m pèdi nan touche moun? Ki pwoblèm ki gen menm si w ta mete tout moun plat sou yon tab nan travay li t ap fè valè m wi. Ay moun plato santral ki tap travay. Moun sa yo pa tap gen pwoblèm ankò. Pa endekse m nan sa m pa konnen silvouplè mon frè. M pa rele w paske m pè nan voye mesaj ba ou paske m pè non bagay m pap janm pè nan lavi m se granmoun ou se granmoun ou konn konsekans tout sa w fè m konn konsekans tout sa m fè tou men kòm mwen wè w ap reyaji an timoun. Ou bezwen fè tèt ou pase bèl ou bezwen moun lèd nan plas ou mwen menm m tou di w mon frè nou pat leve sou menm katye se politik ki fè nou rankontre m ba w tout respè w nan politik mwen vle w ban mwen l bak gen bagay m pa konn nan vi m ke m pa bezwen konnen yo tou nou chak sot nan fanmi diferan an nou youn respekte lòt sa pli fò e sa ap fè yon sosyete grandi pi byen tou m pa kwè. Jodi a, ou ka ap konpòte w on jan pou met de moun anfas mwen pandan w konnen se fo. Ou konnen trè byen sa w ap di yo p ap janm sa. Ou konnen m p ap janm antre nan sa yo tou. M gen on pèsonalite a ganye. Aprè politik la m ap rete Rony Celestin. Tout moun ap tou rete, tout moun ap tou rete respekte m. Ban m respè ke m ba ou a silvouplè. Si w vle goumen kounye a la, vin goumen m pa gen pwoblèm. Paske ou pa ka vle goumen avè m pou m di m p ap goumen avè w. Pa gen okenn lwa ki di sa. Men mwen menm m p ap al chèche batay la, m vle se ou k chèche l avan. Alèk kòman ou ye? Nan fòm? M pa anfòm. Si n ap ban m di w bagay, kòm mwen rele w m wè ou pa reponn, ou gen dwa okipe tou gen nan kèk reyinyon. Ba mwen di w, mwen tande de nèg ki di yo nome nan reyinyon t al avèk ou, men se de moun ki ta dwe patisipe nan fè w pa touche oubyen nan revokasyon yo. Mwen gen respè pou ou, mwen gen respè pou tout moun Plato Santral. Jodi a vòt pa w la se li k fè m senatè, vòt pa m la se li k fè w senatè. M pa kwè m ta bezwen ba ri, se moun Plato Santral pou m ap ba ri. Nou konn poukisa m antre nan pawòl sa, se ke Ayiti rive nan yon moman fòk se li menm ki pou rejenere pwòp tèt li. Kote bandi, kote nèg politik, kote òm dafè, jounen jodi a la ou wè se Rony Celestin avèk Wilho Joseph Men, demen si Dye ve, se pral de lòt. Apre demen, se pral de lòt. Ensi de swit. Jiskaske nou rive nan yon moman, nou jwenn yon kimil de denonsyasyon. Epi la ou pral rann ou kont ke nèg yo mechan anpil nan peyi a. Antouka, Willow a repondu. Men gen de bagay ki make m nan repons Willow a. Les dénonciations, les rumeurs, les injures. yo pa toujou bèl. Men wè de bagay sa yo, m panse ke sa pe petètre fèr mal a Rony Celestin. Dire ke Rony Celestin gen mo pou l di nan asasina Jovenel Moïse paske li te bay lajan. Mwen je men sa o kondisyonèl men Willow li menm li afirmatif. E pi dezyèm bagay pou dire ke Rony Celestin gen mo pou l di nan asasina. Claudy Gassant mwen je panse ke ben la Li peze trop. Li peze trop. Men ekoute, fok janr de bagay sa yo rive pou nou konnen a kiyes nou an afe. Ann tande Wilo Joseph. Tande mezanmi. Mwen pa yon neg ki mechan mwen menm. Mwen pa renmen detwi jenn gason. M pa renmen detwi moun mwen konnen. M pa renmen detwi etranje. M pa renmen fe sa ditou. Mwen menm Wilo, e mayisad mwen fet. Manman m se machann vyann. Papa m se kiltivatè. Pa gon moun Mayisad ki ka oze di fanmiy sa a yo janm tande non l nan move zafè nan Mayisad. Mwen grandi Mayisad. Mwen al lekòl Ench. Mwen tounen Mayisad. Mwen vin delege. An 1997, mwen vin majistra an 2000, mwen vin depite an 2006, mwen vin senatè lodjou la a. Mwen kwè ke si mwen te yon asasen, mwen te yon mechan, yon kriminèl, yon vòlè jan Rony Celestin di l la, mwen pa kwè popilasyon an t ap kanpe dèyè yon vòlè. M pa kwè sa. Menm si m te gen tout lajan, m pa kwè popilasyon an t ap mache dèyè yon vòlè, yon moun ki san. Mwen renmen moun nan eta Rene dekri m nan m pa kwè sa tap rive men tande banm di Rene la verite Rene wap tande m la e mwen konnen w pa twò lontan non men sa ka gen nenpòt 20 tan depi m konnen w vi w se fè move zafè depi w piti. E tout moun ki te konn disip ou, tout konn sa. Tout moun nèt ki t abitye avè w, yo konnen kilès ou ye. Mezanmi, m ap di pou lasosyete a, e sa m ap di yo, se verite yo ye. Men katrevenkenz pousan sa Rony Celestin di de mwen yo, tout se manti. Sof ke yo ta arete m met nan prizon an 2006, paske m te majistra kominal, m se Lavalas, Prezidan Aristide pran koudeta. Ebyen, moun ki te la yo pa t vle m kanpe. Yo goumen kont mwen anpil. E te gen yon estrikti ki te met an plas, ni onivo lapolis, yon pakèt, yon bann enstitisyon, pou ke Lavalas sa yo fin ak sa. E depi y arete yon moun Lavalas, li pa gen lòt chaj dakizasyon, se vòl veyikil, kidnapin, asasina, se te sa l te ye. Ebyen, Mwen menm Reno Joseph, aprè tout tantativ pou asasinen m, sa pa t rive, ebyen yo te boure m nan prizon pandan m t ap vin nan yon reyinyon avèk Evens Paul Caplin, ebyen yo pran m. E se Bondye ki fè yo pa t asasinen m nan moman an, paske yo fè m fè plis ke inèdtan anba mòn kabrit, y ap fè konplo toujou. pou yo konn sa pou yo fè avèk mwen. Men, Bondye pa t dakò. Yo te mennen m Kwadèboukè. Apre sa, yo mennen m nan dcpj. Enben, yo fè eleksyon an dèdo m. Se gras a Evens Paul Kaplim ki fè yo pa t detwi m. Ebyen, mwen te soti nan Penitansye Nasyonal, mwen te antre nan Chanm dè Depite. Mwen fè manda m. Moun Mayisad, moun Plato Santral estime ke se pat move, enben yo te eli m senatè malgre tout barikad ki te gen anfas mwen, malgre tout sa nèg te defè kont mwen, sa pat rive. Mwen eli senatè. Malgre kèk ti kritik tou piti, mwen mwen fè twazan senatè, pase Prezidan Jovenel a ekip li te koupe manda nou, yo fè m fè twazan, men pandan twazan an, M aprann anpil e popilasyon an pa desi. Jodi a m ap klè pou sosyete a konnen e ke Rony Celestin jodi a tout moun ka poze kesyon pou ki sa Rony Celestin te rele Rony Celestin jodi a l rele Rony Apollon li rele Rony Apollon jodi a l rele Rony Celestin fò tout moun poze kesyon paske Rony te swadizan ap travay yon kote nan palè, m pa konn kiyès ki te mete l swa nan siye machin oubyen m pa konnen nan sa l te ye nan palè. Misye vòlò yon pakèt machin lè yo lage pou arete misye. Misye mawon. Misye òganize l, li chanje non, li retire Apolon an, li mete Rony Celestin pou t anpeche nèg yo repere l. Ki sa k rive? Vi misye. Se fè manti sou moun ak vòlè afè moun. Remy patisipe nan tout sa w konnen genyen de mal anndan. Menm masisi misye fè. Menm masisi misye fè. Misye fè tout sa w konnen k mal isi nèt nan peyi Dayiti. Blan an konnen, peyi a konnen Rony Celestin se yon dwòg dilè. Rony Celestin se nèg ki desann 2 avyon pa jou Labelond sou Ench ak Mayisad dèyè do lakay mwen Ale Sen Michèl, nan Savann nan. E l te gen kouvèti kèk gwo chèf tou ki te sipòte l e ki te bay misye bnc kòm kouvèti. Bnc, se kòm se misye ki te prezidan konsèy la. Li deside pran yon volim lajan lè l vle, senk, si milyon, di milyon, vent. Se konsa l fè l pou fè kouvèti. Prezidan Jovenel Moïse te gen biznis a 2 a misye. Li bay misye bmpad li bay misye kontra asfat bagay gaz kote misye kanpe l di li fè 4 milyon dola ameriken pa mwa nan kòm benefis kòripsyon sou tout laliy prezidan te bay misye ladwann gratis ti cheri se yo menm nèg ki te enpòte plis fè nan peyi a kontrebann jamè peye tout dwann plato santral se misye k kontwole sa li pase ak kontenè zam ni lè l vle. E mesye la dwann konn a eseye tante l, y voye bakòp edmo li ay tire kraze brize, la dwann revoke moun transfere moun se sa mesye fè pase pouvwa l nan men l. Jodi a mesye kap di moun vòlè, mesye kap di sal vle de moun, politik la bay sal men mwen map di laverite an 2003 Remi te rete nan yon ti kay dèyè bim nan la a, ki pa t menm gen pòt. Dèyè do bim nan, menm pòt li pa t genyen. Mwen konn nan reyinyon avèk mesye yo, gen yon lòt moun mwen pa lonmen non l, yon ansyen senatè mwen pa lonmen non l, ki konn la nan reyinyon yo, nan Meday restoran, sou Taba a. Se mwen k konn peye manje. M pa p fè repwòch non. Se mwen k konn peye manje. E yo konn pran kòb nan men mwen ankò lè y ap ale. Oke. Kidonk m montre nou nan ki eta yo te ye wi. Jodi a, yo tèlman gran nèg, y ap di w 4 milyon dola ameriken se kaka aran. Jodi a, Rony Celestin achte tout Santiago pou li, Sendomeng. Tout Santiago Sendomeng achte pa Rony Celestin. Rony Celestin achte 5 elikoptè pou l te lwe gouvènman ayisyen. Santiago lachte yo. Chak elikoptè koute 2 milyon 500 mil dola meriken. Sendomeng. Mwen di byen, mwen presize Santiago. Ou menm, fò ou mande w kote w jwenn lajan sa yo? Ou se bizisman, pa gen pwoblèm non. Kote w jwenn lajan sa yo? Jodi a Rony gen plis lajan ke tout nèg nan peyi Dayiti. Men m ka konprann. Dòg yo. Se Mayisad yo desann dèyè do m nan la a. Paske nou nan limit Sen Rafayèl, Sen Michèl e pi lwen. Ench! E la yo desann. Tout lodi la Marissa, 2 avyon ap desann bò nevè diswa atè a, m ap gade. Men jodi a Rony, si w ap pale de moun ki vòlè, fò w ta wont pale de sa. Ban m di nou, si gen 50 machin ki vòlè Sendomeng vin Ayiti, Rony vòlè 40 ladan. Se vi misye sa. Vòlè machin vin isi avè yo. Se vi misye sa. Vòlè menm. Se sa misye fè pou vi li. Mezanmi eskize m wi Plato Santral. Eskize m peyi a wi. M pa t vle fè sa. Gen de bagay m pa t vle di. E lòdjou la gen yon machin yo vòlè Sendomeng. Yon 2022, yon Toyota blan. Li travèse Tomasik. Yo retire GPS nan Tomasik. I la. I nan men yo. Fòk gen ankèt. Si wap di moun vòlè, ou konnen m pa vòlè, ou konnen m pa konn vòlè, ou pa ka ap fè m sa. M ka konprann ou gen pwoblèm avèk paske m di w gen moun ou konnen, ou pè, ok, ou fache, ou pete kou, wap voye moute, wap fè manti sou mwen, map di laverite sou ou. Tande, wap fè manti sou mwen, mwen map di laverite sou ou. Rony, tout moun nan plato a konnen w se zenglendo. Tout moun nan plato a konnen w se kriminèl ou ye. Rony. Mwen ta renmen fanmiy Claudy Gassant ouvè yon ankèt sou asasina Claudy Gassant San pasyon pou wè si yo pap mawowoni nan lanmò Claudy Gassant Ewi Lodi sa wi lèm te bay m fini Rony ou son kriminèl tout moun konnen ou te gen drapo w ou gen kouvèti w ou kouvri anba drapo w Pouvwa a pouvwa w, ou fè sa w vle, ou piye planifikasyon nèt ou pa kite siy kòb nan planifikasyon, ou fè sa w vle, ou te gen konplis ou tou, ou fè sa w vle, nou vòlè tout sa k genyen, pèsonn pa ka di nou anyen. Fo pwojè, fo fim, moun pa janm konnen m nan move zafè, nan fè fo pwojè. M pa janm konsa! Dayè menm ti frè m nan. mwen te mete nan Fayes, se ou ki te pwopoze yon moun. Rony pwopoze yon moun. Men Prezidan Kantav alepòk ki Prezidan Sena a, se li ki te gen Fayes. Misye di m i pi pre m ke Rony, i met ti frè m nan. E m pa t menm dakò pou l te revoke lòt ti nèg la. Men l di te gen yon kontansye avèk ti nèg la. Moun ki te la wi, misye konnen yo t ap revoke l, misye dakò l ale. M pa janm fè moun abi. M pa t ap janm fè sa. Kidonk, Jodi a map klè a tout moun. Lè misye ap pale de lèt nominasyon, pa okipe w. Gen moun ki nome gen 7 an, 8 an yo pa janm touche. Moun yo nome depi 2019. Gen nan yo ki poko janm pase jiskaprezan. Se nòmal, si pa gen kòb, moun ka toujou pa pase. Ok? E sa k fè mwen menm gen de lè m konn nova moun yo, lè moun yo ap banm chalè, m di moun yo tann. Tann finans ok, pase kòb yo difisil. Se konsa m ye. Ebyen jodi a, pou sosyete a ka konnen, Rony Celestin, Vili se fè krim, Vili se vòlè zafè moun. E pa janm gon zanmi ki zanmi misye ki kontinye avè l. Paske l toujou ba yo kou, li toujou detwi yo. E m ap klè avè w Rony pou sosyete a tande l. Rony te envite m pou m t al nan kokayin avè l. Mwen menm Rony Joseph ki di nou sa. Misye envite m pou n al nan kokayin. Li fè m vin Wanament pou kokayin. Epi m vin, bon, m toujou gon longè davans sou tout moun. Mwen pat dakò. M ale Wanament wi. Apre sa, m di bon m pa nan fè bagay avèk nèg, talè w tande bagay pase mal se mwen k peye. Epi m pa al a misye. M pa antre nan bagay la. Tèlman misye se sa l fè pou vi li. Jodi a w ap pale di w pa konn desann a avyon. Boni, atye, yo te sezi kay ou a Tomasen. Se pou dwòg yo te sezi kay la Tomasen. E se pat Jovenel ki te entèveni edo edo w. Rony ou pa tap ou tap gen problem pou kokayin Rony neg konal moun sa yo ki te sezi kay ou a ou pa ka fem sa Rony jis kote map pale avèw la a se ka la sous lakay ou menm chen paka mache la gon rivyè la depi ou tande lapli tonbe problem pandan se tan ou milyadè ou milyonè ou depase lè bòn son bagay lakay ou menn ou salòp twòp menn kidonk mwen menm map di nou sa tout kouvèti Rony te genyen yo se poul blanchi kòb la bnse kouvèti O la kouvèti Jovenel te ba li e tout baay gaz la m asfalt lan kote l di fè 4 milyon dola meriken pa pa pa mwa ok benefis wi ki donk se pou kouvèti se pou yo ka kontinye desann avyon yo fè zafè yo mwen m pap antre nan nan twòp lojik ou ni men mwen ou konnen ou pa ka fè m on mèd ou mèt tande w ap pale radòt la pale radòt bay presyon nan ou menm ou konnen si w fè m on bagay mal m ap fout debake lakay w m ale pran w anndan kay ou. Ou konnen byen mwen m pa nan tolerans avè sanzave, depi yon nèg ou pèdi wòl ou mwen m ka debake anndan ka w may chachou. Konprann ou gen pil sekirite, kontinye ranse tande. Konnen mwen m konn jwe a moun. Vakabon. Zenglendo. Kidonk, m ap klè avè nou, Wilo Jozèf pa janm patisipe nan bagay sal. Dayè mwen menm m pa yon nèg ki gen anpil zanmi. Kote wèm ye la m pa gen anpil zanmi e depi yon nèg nan bagay sal ou pap twouve m avè w okontrè map di w kite sa map di w se pa byen men akonpaye w jamè kidonk pou moun kap tande kap swiv yo map di nou sa nou tande de mwen yo se pa sa politik an ayiti depi w tande w ladann moun di sa yo vle de ou men mwen sam di de Rony Celestin yo la ok li ekri nwa su blan. Se yon idyo ki pa menm ka ekri non l. Li di li te nan inivèsite, mande ki kote, kote li te lekòl, ou pa konnen. Lontan l ap pale, ou wè, li pa konn, gade, menm doktora li pa ka di non. Suiv pou wè. E m voye moun edike ou te lekòl. Kidonk, m vle. Tout moun konprann e ke yon nèg ka gen lajan men w pa gran nèg. Mwen m se yon gran nèg mwen ye. Mwen se yon gran tòm paske m toujou fyè de mwen. M pa bezwen sekirite pou m mache paske m pa anmerde pèsonn. M pa foure men m nan makout pèsonn. M pa anmède pèsonn. Lajenès peyi Dayiti. an difikilte. Mwen toujou vle ede. Mwen ta renmen fè tout sakrifis ki genyen pou m ede. Paske m pa ka gade peyi m k ap plonje konsa. E jan Wendy Larose di a, Ou se milyonè, sa w fè ak lajan w? Ki moun ou ede ak lajan w? Kisa w fè nan seksyon kominal lakay ou? Kisa w fè nan depatman kote w rete a? Kisa w fè pou moun ki nan anviwonnman w? W ap fè richès. Tan an pa long. Tande Rony, tan an pa long. Se yon kesyon de lè k ap konte. Ou tande Rony? Pou w al rann kont. de tout sa ou fè de mal. Se yon kesyon de lè k ap konte. Rony, ou wè tout konbinezon k fèt pou nou te rete nan Sena an janvye a, pa gen pwoblèm, nou rete. Ou gen yon kouvèti. Men, dezyèm lan di janvye ap rive. Janvye ap rive kanmenm wi. Ou mèt fè sa ou vle, l ap rive. Ou te gentan mawon pandan ou konnen ou pa t ap rete nan Sena a. Men, janvye ap rive kanmenm. Tout moun ap wè bagay klè. Y ap wè bagay a klè wi. Paske ou deside Pou voye moute fè manti sou yon bann moun pou granmesi, pandan se tan tout moun konn sa m ye, sa pèsonaj lan ye. Mwen se nèg k ap bay sa m pa genyen. Mwen se nèg ki ka retire pantalon m, m fè yon moun kado l si m wè l toutouni, men m ret toutouni. Se kon sa wi mwen fonksyone. Kidonk yon nèg kon sa pa ka mechan. Yon nèg kon sa pa ka vòlè afè moun, pase m toujou pa dakò. Men ou menm Rony, ou menm, sosyete a konnen w byen. Rony, sosyete a konnen w byen kòm yon gwo kriminèl. Kòm ou yon moun ki danjre e oni blan ap rive sou ou to ou ta. Paske an Ayiti gen anpil bagay menm si yo atake w gen gwo lajan, gen politik ou gen dwa epanye. Men blan gen tout afè w. Oni filati a fèt sou ou, gon transpondè sou ou oni. Tout kote dwòg yo rive Sendomeng m pa bèlon men non kote l ale a tout la oni yo konn afè w tande frè m. Antouka moun ki konn vòlè yo se ou. Ou chanje non paske ou trò vòlè. Mwen di w, si genyen 50 machin ki vòlè Sendomeng, ou wè nou vòlè 40 ladan. E se yon gwo rezo. Kidonk, ban mwen ti vag tande freo. Paske ou fè m pale aswè a, m pa t ap pale. Franchman m pa t ap pale. Men, ou anmède m twòp. Ou anmède m twòp menn. Ou fè konplo a Jovenel pou detwi m. M pa di w anyen. Ewoni, Map diw gwo bagay Rony ou se yon nan nèg ki bay lajan pou touye jovenel ou pa konn sa dim manti sim fè manti ou se yon nan nèg ki bay kòb pou touye jovenel e richès jovenel yo ret nan menw paske ansanm nou tap fè bagay yo Rony fè espòw se lam ye mpap pale afè moun men mkonn tout bagay men mwen mpa janm nan kontrebann mpa fè biznis mpa fè biznis mwen menm ke domèn kontrebann nan mgentan fè kay mwen machte fèm sou fontyè a mfè kay mwen men Rony. Nan ki biznis mwen ye? Kisa w konnen m fè kòm biznis? Se ou k fè tout bagay nèt. Se ou k fè tout kontrebann ki genyen. Se ou k pa janm peye senk kòb ladwann. Tout bagay nan men w. Se ou k ap fout desann kokayin toupatou, pase pa Wananment, pase pa Ti Lori, pase pa Saltadè, pase pa Bogbanik. Se ou menm sèlman ki fè yo. Tout moun konnen ou pa kab fè sa menn. Fanmi an divize, 2 alye phtk nan sena repiblik lan, 2 senatè ki soti nan menm departeman, alò youn se yon senatè ki an fonksyon lòt la se yon ansyen senatè, se pa yon bèl imaj pou departeman di santre eske nou konprann? Donk moun departeman di santre m swete ke nou pran nòt na va konprann ke fòk nou fè yon chwa m pa mande ankenn moun pou chwazi Willow, pou chwazi Rony. Paske chak nèg yo gen kleng yo nan departeman. Men ekoute, fò n konprann tou, nou pa oblije ap chwazi moun ki pou al pede joure. Paske sa m panse ke se yon sòt de desepsyon. Antouka mwen m di altela. Men wè jan de bagay sa yo lè yo rive konsa se bon pou la repiblik paske defwa nou gen tandans ap voye wòch sou ti lapli izo, krisla.